Pandan m ap pase bò yon lari, m te wè l kanpe devan yon machin epi li rele m, epi m al kote l, epi li kòmanse ap rakonte m yon seri de bagay, men m pa t menm konprann yo menm. Epi, m te tou pran l kòm bon zanmi m, menm yon frè l te ye pou mwen anmenmtan. M pa menm bezwen fin pale ankò depi ou wè depi nan tan di w sa ou gentan di yon moun ou konsidere yon zanmi kòm yon frè kòm yon sè ou pa bezwen konn ankò ou pa bezwen fin eksplike tout bagay sa yo an verite menm mwen m pat rekonèt li sa fè m mal anpil m swete ou pran kouraj bon epi li deja mouri ou pa bezwen mete panse sa nan tèt ou. Ou ankò eseye bliye eske ou ka eseye bliye met tout sa nan tèt ou wè yon sèl kou a lap okipe piti li tap devide m pap janm ka bliye m pap janm ka bliye waw ebyen sa m ka di w ebyen mouri avan kòm li deja mouri eskiye tèt ou pou li èske w ap santi w pi alèz wi pa vre. Pa fèm fache la tande pa fèm fache. Ebyen ok an nou kite bagay sa kòm ou di ou pap bliyel an nou kitel kòm se kotew mwen ta prale bon pliskem jwenn avèw an nou tou fè wout la ansanm nan nan le nan. Kisa pou m ta fè pou m wè kijan pou m ta va anlve Naïka. E fòk mwen anlve Naïka. Paske Naïka ap banm twòp pwoblèm. Naïka fè m tiye moun e m pa t ap tiye moun. Apre Naïka se Christy. Depi m anlve Naïka, m ap ka jwenn Christy. Se sa pou m fè. E wè, an verite, toutan m ap viv, ni Naïka, ni Christy, yonn nan moun sa yo pa janm gen dwa pou y ap viv. Kou fyèl mwen yo ta va pase pou yo pa ta mouri. Ou wè? Sam di a m garanti ladan l. Naïka, m konn ki plan m pral fè. Map ba l randevou lakay l la pou l vini pou m tiye l. Map anlve l. Yes. Wi alo Naïka M gen yon bagay pou ou lakay la pou vin pwan l Yon rès kòb m te kite pou Brema fè misyon an Menm si m konnen w pap fè l ankò Men m te gentan di m m ap ba w yon kòb Vin pwan kòb la lakay la E plis ankò tou Ou pap vini? Vini non, vini non, m gon move pwoblèm, vini. Pase m gon bagay m ap tou ba w fè mwen ankò lakay la, pase pral gon anivèsè, m ap tou ba w dekore lakay la mwen. Pase yo di m konsa w ba w nan afloral. Wi m kite kòb la pou ou, mèt vin pran l. Enben ok. W ap vini? Ya. Hum, hum. Ui! Wè laali fòm tou metem yon jan an taktik poum tou pran manzè m pa renmen de bagay la non bann bò yo baron la fòm tou mete tout materyèl mwen la yon fwa pou jan poum pran manzè.